Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou vrèman kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nan kad emisyon sila, n ap fè yon kout pye nan komisarya Petyonvil aprè yon bagay ki te pase nan komisarya Petyonvil la. Enfòmasyon ki vin jwenn nou la, nou pral fè yon rale mennen vini sou bagay sa ki te pase nan komisarya Petyonvil. E nan menm emisyon sa, nou pral fè yon rale mennen vini sou sòti sa ke Ti Makak li menm fè. Ti Makak bay detay, li eksplike pou ki rezon li te pote boure sou komisarya Tomasen 25 lan. Alò la a nou pral fè yon analiz de dosye sa. E lè fini tou nou pral fè yon analiz sou afè gang nou wè ki vin ogmante pi rèd nan peyi Dayiti, nou wè anpil jounalis pa deside pale de dosye gang ki genyen nan peyi Dayiti, men fòk nou wè nan moman la a gon flanbe gang nan peyi Dayiti, bagay yo vin monte pou pi rèd, vin genyen plis gang nan peyi Dayiti. Antouka, nou prale nan komisarya Petyonvil. Dènyèman, polisye. Nan komisarya Petyonvil, yo mennen yon operasyon sou wout Peleren an. Gen yon bann polisye, nèg sa yo nou pa konn kote yo sòti. Men gen nan yo ta sanble yo pa afekte vrèman nan komisarya Petyonvil la. Nèg sa yo yo abiye, yo kagoule ou pa wè vizaj nèg sa yo ditou. Sèlman ti tou je nèg sa yo ou wè. Pandan popilasyon an t ap manifeste, nèg yo drese barikad yo, y ap mande pou Ariel Henry rache manyòk li bay tèren. Yo voye yon bakòp polisye. Nèg yo rive nan zòn tèt dlo, nèg yo kòmanse tire sou popilasyon an. Popilasyon an menm rete anba raje a, y ap tire boutèy, y ap tire wòch. sou lapolis. E fòk mwen di nou nan operasyon sa a genyen 3 moun ki te mouri. Gen plizyè lòt moun ke polisye yo arete. E lè polisye yo rive nan komisarya Petyonvil la, polisye sa yo tèlman bat nèg sa yo yo te arete yo ki te kanpe dèyè barikad yo ki t ap mande pou Ariel Henry rache manyòk li bay tèren an, polisye yo. telman bat nèg sa yo gen nan nèg yo k pise sou yo men nou menm nou te nan ligne nan men nèg yo pat konnen si te gen jounalis nan ligne nan ki tap verifye bagay yo ebyen lè gen moun ki te nan ligne nan ki te nan komisarya ki tap obsève bagay la lè polisye sèvis e lè sèv e chèf de pòs la gade jan polisye yo ap malmennen nèg yo. epi gen moun gen sivil ki la kap viv bagay yo chèf de pòs la mande polisye yo poul fon kalme pou sispann bat nèg yo imajine nou yon polisye ki al arete yon nèg paske nèg la dèyè barikad li lap mande pou Ariel Henry rache manyòk li bay tèren an epi polisye sa li menm li arete nèg la li desann nan komisarya ansanm avèl lèl rive nan komisarya li malmennen nèg la yo tèlman bat ti mesye yo. Gen nan yo k pise sou yo. E ti mesye sa yo si yo pa mouri aprè yo lage yo m panse nèg sa yo ap gen domaj kanmenm paske polisye sa yo tèlman bat nèg yo se malmennen yo malmennen nèg yo. Kounye a la ann gade byen. M pap fè pwopagann pou bandi. Men gen yon pwovèb kreyòl ki di. tout venn sansib pou san. Yon seri de timoun ki kanpe. Yo kanpe dèyè barikad yo paske yo pa vle gouvènman Ariel Henry a. Nèg yo voye yon bann kriminèl vin malmennen nèg sa yo. Fòk nou di anndan lapolis la gen yon bann polisye se yon bann kriminèl yo ye. Men kounye a lè w ap malmennen jèn sa yo k ap mande pou Ariel Henry rache manyòk li. Se vre ou kagoule yo pa wè je w. Men kounye a la kote w lage lòt polisye yo ki nan lari a. Lè nou wè gen polisye k ap. tonbe kidonk si w pa ka di byen ou pa di mal dènyèman gade sa izo fè pil polisye yo anba a nan vilaj la bagay sa souke peyi a gwo pale anpil gade sa lanmò san jou te fè yon enspektè la kwadèboukè li antre nan legliz la li pran l li touye l li koupe 2 ponyèt li li krible kò a avèk bal li krache sou li apresa l al boule l bagay sa te revòlte anpil moun ebyen lè yon polisye monte. Te anlè a moun sa yo kisa yo fè yo kanpe dèyè barikad yo polisye vini lap tire sou yo yo pa gen zam nan men yo yo menm se wòch ak boutèy yap voye sou lapolis lapolis touye 3 nan yo e sa yo pran yo yo mal mennen yo. Kounya la nèg sa yo lè w fin mal mennen yo konsa apresa e nèg sa yo ou vin lage yo yo retounen anlè peleren yo retounen anlè tèt dlo yo pral rebloke lari a kounya lè lapolis vini pou vin atake nèg yo pou vin retire barikad yo kounya la nèg sa yo yap tire sou polisye yo avèk bon zam nèg sa yo yap touye polisye yo e lè yo touye polisye yo eske yo pa gen rezon m pap preche vyolans men ann gade si polisye yo menm yo pa atire vyolans lan menm sou yo gen yon bann moun yo nan mizè polisye yo tou yo nan mizè. yo nan mas. Men fòk nou di gen yon gwoup de nèg nan moman an la selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè genyen polisye ke yo peye pou libere lari a. Gen polisye nèg sa yo se tiyè a gaj yo ye. Yo ba yo kòb pou yo ranpli misyon. Kounye a la, lè ou lage polisye sa yo pou kontinye bay moun sa yo bal, pou matrake yo nan lari a, pèp la pral drese yon belijeran fas yo. Kounye a chak fwa nou wè de twa polisye tonbe nan lari a, Eske yon moun ou ka di prodjab. Dènyèman la gade kòman yo touye yon polisye anba nazon. Yo bay misye plizyè bal nan tèt. Polisye a benyen nan san l. Lè map gade imaj sa a polisye a benyen nan san l. Misye se polisye trantyèm pwomosyon lapolis la. Misye tap travay nan komisarya kwadèboukè. Mwen menm la map gade misye, misye ap benyen nan san l. Yo bal plizyè bal nan tèt. E selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, gen yon lòt polisye ki tap pase sou moto. pandan polisye a ap parèt li wè nèg yo ap bay misye bal, polisye a pase tou dwat li pran pòz li pa konn li pa wè anyen. Lè polisye a pase l salye nèg yo l di mesye anfòm nèg yo di anfòm epi polisye a vire l ale. Si polisye sa ki te sou moto a te fè yon senp jès nèg yo t ap kraze tèt li tou. Kounya lè nèg yo ap mache touye polisye. Eske yo pa gen rezon yo? Enben, popilasyon an sa nan men nou. Ann kòmante. Eske polisye yo pa atire malè a sou yo? Gen anpil polisye ki p ap fè zak malonèt. Gen anpil polisye k ap fè travay yo avèk am e konsyans. Men kounye a lè gen yon bann polisye ki se yon bann mèsenè anndan lapolis la k ap pran lajan pou fè represyon sou popilasyon an k ap plenyen, k ap rele paske bagay la rèd, Pou soti Petyonvil pou monte Peleren 4, w ap bezwen 100 goud. Pou soti Petyonvil pou monte Anlè Kenskòf, w ap bezwen 200 goud. W ap bezwen 700 dola, gen kote l 800 dola pou w achte yon galon gaz. E m ap gade yon ti videyo dènyèman la, yon polisye bay 1000 goud pou l achte yon ka galon gaz pou l mete nan moto l. M ap gade 2 polisye, udmo, yo kanpe, gen yon patnè k ap vann gaz. Misye gen yon boutèy babankou nan menl li vann polisye a boutèy babankou gaz la pou mil goud men kounya la pou wè polisye sa yo kap pran zam yo kap touye moun yo paske moun yo ap revandike di bagay la pa bon pou yo kounya la moun sa yo lè yo kanpe yo sòti ak zam yo ou tande yo tiye de twa polisye eske moun sa yo pa gen rezon yo antouka ann kòmante. Dosye komisarya Tomasen 25 Mwen menm m pap bat bravo lakontantman pou ti makak Paske li fon pote boure sou komisarya Thomassin 25. Men nap fon analiz. Gen anpil boujwa nan peyi dayiti yo pran kontwòl lapolis la. Yo pran kontwòl anpil komisarya. Nèg yo fè polis yo fè djòb pa. Olye pou polisye yo ta pwoteje e sèvi, nèg sa yo. Yo fè polisye sa yo fè travay pa yo, travay ke yo pa ta sipoze fè. Sa vin koz pafwa polisye sa vin kanpe anfas popilasyon an. Sa vin koz tou gen moun nan popilasyon ki vin revòlte. Gen anpil oligak konwonpi ki pran peyi sa an otaj. Se yo k gen makèt, se yo k gen anpil gwo biznis nan peyi Dayiti. E yo menm tou y ap sipòte gouvènman Ariel Henry a. E yo menm tou y ap fè tout sa k posib pandan ti bout tan sa Ariel Henry sou pouvwa a pou yo rekipere tout sa Jovenel Moïse te retire nan men yo. Kounye a oligak kowonpi sa yo, se yo k gen makèt. Ebyen nan pote boure ki te genyen anlè Laboul 12 kote popilasyon an te fè yon va sou makèt ki nan kafou laboul la, enben lapolis li menm li te vini li te ouvè kout bal sou moun yo. Selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè gen plizyè moun ki mouri. Enben pami moun sa yo ti makak li menm li te gen yon pwòch li ki mouri. Ti makak fon parèt. Lè l fon parèt, lapolis pete bal sou li. Li menm li pete bal avèk lapolis. Kidonk, nou konnen depi lapolis avèk bandi rankontre se 2 fil cho, y ap fè mas kanmenm, bal ap pete. Ebyen moun sa yo ki te antre nan makèt la yo t al piye makèt la. Eske moun sa yo pa nan grangou. Peyi lòk pandan yon bon bout tan. Moun sa yo lakay yo pa jwenn anyen pou yo manje. Kiyès ki koz peyi a jan l ye a? Oligak konwonpi yo, politisyen san vègòny san kolòn vètebral nan peyi Dayiti. Se yo menm ki koz peyi a konsa. Antouka, lè moun sa yo wè bagay la konsa, yo fon pote boure nan makèt yo, y al chache bagay pou yo manje. Men m pa wè gon pwoblèm si moun yo fon dechoukay. Paske nan lòt peyi gen dechoukay, an Frans konn gen dechoukay, pèp la konn sòti nan lari l fè gwo dechoukay. Èske yo touye yo pou sa? Wi sa ka rive gen domaj kolateral, men lapolis p ap janm parèt pou l ouvè kout bal sou moun k ap fè dechoukay. Mwen menm, m ap dakò ak lapolis k ap tire vagabon ak vagabòn ki pral dechouke biznis ti malere. Yon ti malere ki nan menm klas la ansanm avè w, k ap pase mizè, ki anba a nan mas la ansanm avè w, li goumen, l travay di pou l fè yon ti biznis. Tandike lè peyi a cho, ou menm ou pa wè biznis kiyès pou w al piye, biznis ti malere ki nan menm klas avè w la k ap pase mizè a se biznis li wal piye lè lapolis kwaze avw li baw bal li touyew li byen touyew men lè nou monte nan gwo biznis yo nan makèt yo paske malere paka gen makèt ayisyen paka gen makèt se yon bann siwo libanè se yon bann nèg ki pran peyi an otaj yon bann boujwa konwonpi san vègòny ki pran peyi an otaj yo di ti nèg nwè paka gen makèt se nèg sa yo Kite mete ansanm avèk anpil lòt nèg yo manje Jovenel Moise paske Jovenel Moise te koupe kontra anpil nan yo enben se menm nèg sa yo tou kap sipòte Ariel Henry avèk kominote entènasyonal la le kriminèl. Antouka si moun yo deside antre nan makèt yal pran yon ti bagay m pa wè gon pwoblèm nan sa antouka lapolis pete bal sou yo plizyè nan yo mouri e ti makak te gen yon pwòch li k tonbe kounya la ti makak fon pote boure sou komisarya Tomasen 25. Eske Ti Makak pa gen rezon? Yon bò, Ti Makak gen rezon l. Men yon lòt bò, Ti Makak pa gen rezon l. Lòt bò l pa gen rezon l paske Ti Makak se yon bandi. Paske Ti Makak gen zam ilegal nan men l. Men yon lòt bò li gen rezon l. Paske moun yo ap manifeste, yo grangou, y al chache sa ki revyen yo de dwa. Se nòmal pou yo al fè dechoukay, lapolis ou menm ou wè sa, tire anlè, dispèse foul la, fè moun yo sòti. Si w ka mare kèk grenn, mare kèk grenn al avè yo apre sa libere yo. Lè w rive pi devan lage yo. Pase gran nèg sa yo y ap ba w de twa, de twa san dola, de twa mil dola pou w al tire sou moun men apre sa kote w pral yo menm nan popilasyon an moun y ap make figi w. Y ap make figi w. Ebyen apre yon lè konsa ou gendwa ap mache yo tire w nan lari a. Gran nèg yo pa janm jwenn gran nèg yo nan lari depi lè peyi lòk konbe gran nèg nou wè nan lari nou janm wè yon gran nèg nan lari nou janm wè yon gran nèg pale sou dosye peyi lòk mizè ki gen nan peyi dayiti antouka polisye yo m panse nap mal aji lè moun yo pran lari yap manifeste nou ba yo anpil gaz lakrimojèn nou tire sou yo a bal reyèl anpil moun deja fè vwèl pou peyi san chapo. Kounya la ann di si popilasyon deside fè vyolans tou menm jan avèk lapolis nou ka imajine konbyen polisye kap mouri Nou ka imajine, popilasyon an plis ke lapolis. Si yo fè yon va sou polisye yo, y ap touye anpil. E sa k ap vini trè byento pou lapolis la, li p ap dous pou yo. Paske gen de enfòmasyon k ap vin jwenn nou, gen de imaj k ap vin jwenn nou lè n ap gade jan polisye yo ap bat nèg yo lè yo fin arete yo vin nan komisarya ansanm avè yo. M ap gade kèk imaj nan komisarya Petyonvil kòman polisye ap malmennen moun. Bon kote komisè pot polis ki genyen anndan nan komisarya petyonvil pou nèg yo vini avèk yon moun ou aretel ou minotel ou tèlman ap bat li nèg la pise pise san sou li men nèg sa li menm lèl sòti deyò a li pap vin pi kriminèl lap vin pi kriminèl se leta se dirijan nou yo se politisyen nan peyi dayiti se polisye yo ki lakoz nan pil nèg tonbe nan gang anpil nèg vin kriminèl. Antouka mwen menm lè m wè yon polisye mouri m pa ka di byen m pap di mal pafwa m wè l m fèmen je m m pase paske polisye yo anpil nan yo yo atire sak rive sou yo gen polisye ki mouri yo mouri inosamman paske gen yon polisye k fè yon bagay ki mal epi nèg la pase l di a menm yo menm nan baw baw baw li touye l epi l ale antouka la famiy nap gade byen kòman bagay yo ye nou pap jije yon sèl moun nap jije tout moun. Ti makak fon pote boure sou polisye yo anlè a yo vole yo kite komisarya. Si de twa grenn te mouri nou tap wè dwazimen tap vin pale yo tap di bon lapolis la pèdi de twa moun bandi touye polisye. Men polisye yo menm ap mache touye moun nan lari a paske moun sa yo yap chache fè revandikasyon yo pase yo grangou yal dèyè manje pou yo manje nou pa janm tande yo pale sou sa lapolis pa janm pale pou l sòti yon nòt pou l di men ki valè moun polisye yo touye nan egzèsis de fonksyon yo ke sa pat sipoze fèt yo regrete memwa sa men kòman yo pral akonpanye moun sa yo men depo tande bandi touye de twa polisye yo sòti nòt yo pale kidonk bagay yo gen fòs kote antouka mesye polisye yo M fè emisyon sa a se yon emisyon spesyal yon fason pou m kapab egzòte nou. Se yon fason m ap di nou gen anpil nan nou se kriminèl nou ye, si nou tonbe nou mouri nou peye kama nou. Men gen lòt polisye ki pa nan sak malonnèt, gen polisye ki pap fè vye zak, gen polisye yo menm yo fè travay yo jan yo dwe fè travay yo. Lè nou fè vye zak malonnèt sa yo kidonk nou vin mete lòt. tout polisye yo an danje. Antouka, dosye gang nan peyi Dayiti, nou remake peyi a vin gen plis gang. Nou remake bagay yo vin pi konplike nan moman. Pou ki rezon peyi a vin gen plis gang? Pou ki rezon bagay yo vin pi konplike nan moman nan peyi Dayiti? Yon sèl kou, nou wè gang monte. Yon sèl kou nou wè gang pran tout peyi dayiti antouka eske se konsa pou nou wè tout gang yo leve on sèl jou pou nèg yo kòmanse tire pou nèg yo kòmanse destabilize peyi a nap retounen avèk yon emisyon spesyal sou menm chanèl la pou nou kapab bay tout detay sou flanbe gang sa ki genyen aktyèlman nan peyi dayiti kòm toujou la fami un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak zanmi fanmi pwòch yo pou abòne avèk chanèl sila.